Pou nou menm, nou te di li t ap pi bon, e m sonje dat la le 4 septanm, pou yo fè nou pwononse nou sou kesyon sa a. M pa konn si w wè, 30 out, 4 septanm, epi w vin gen 11 septanm. Nou di, non, nou ta renmen ankouraje aktè sa yo ki prezante akò yo pou yo fè yon sèl, pou yo fè yon fusion des accords. Se mo sa nou, ekspresyon sa nou te itilize. Bon, malerezman, alepòk, chak moun te kanpe sou fòs yo, yo di se pa yo ak pi bon, e Nou wè sa k rive nan peyi a ennan edmi apre. Donk, ennan edmi m egzajere, ennan de mwa apre, pske mwa noktòb. Donk, jounen jodi a, pou mwen menm gen des avanse k fèt. Pase pòtè de diferan akò, m ta kapab di akò e 11 septanb, akò Montana, akò pen, pen modifye, e kouman yo rele lòt la ankò a? Akò initè Dayiti. Militè Dayiti e lòt gwoup ou ta kapab pran ankò, enben nou chita ansanm amikalman, nou diskite men avèk bokou de gravite m ta kapab di nan sans sitiyasyon jodi a la a. Si yon moun pa ta tire leson de sa k pase pandan ennan k sot pase a la a, alò fò m di nou m pa chita avèk 11 septanm non men Konsekans se gouvèneman an, se pouvwa a. Men, gen yon laj evantay de antite politik, gwoup politik, regwoupman de pati e pati ki chita, ki diskite. E se pa yon sèl jou, se pa yon sèl fwa. Chak, pratikman chak jou, malgre lè difikilte pou moun deplase, gen efò nou fè yo. Nou fè yon tan n ap pale nan telefòn sèlman pandan 2 ou 3 semèn. Finalman nou kòmanse kounye a an prezansyèl, n ap kontinye an prezansyèl, mwen panse ke se son dè avanse kanmenm ki fèt, ki mete moun avèk moun chita, paske sa se youn bagay ki pi difisil nan peyi Dayiti, se sa m te di w nan kòmansman an, se jere moun, jere siseptibilite, jere anbisyon, jere pretansyon, jere pozisyon. Jodi a m pa ka di pwoblèm sa yo evakye, yo pa rezoud, men le fèt ke tout moun kapab aksepte chita ansanm e gade nan yon direksyon kòman nou kapab jwenn yon konpwomi pou retire peyi a nan kriz la, m panse se yon bon bagay. Gon dokiman m gen anba je m la k rele Déclaration conjointe des représentants d'accord et d'entités politiques e ladan l m wè w siyen li Kisa bagay sa ye? On on de on on on konpwomi istorik pou n jwenn on akò avèk Ariel oubyen san Ariel? Ekoute, lè w ap pale de konpwomi, li vle di sa l vle di a. Konpwomi sètadi ke mwen pa pran chemen m pou kont mwen. Men, mwen ka fè chemen an avèk yon lòt moun, avèk plizyè moun. Mwen pran yon angajman, pa pou kont mwen, men mwen angaje m avèk plizyè moun. Se deja sa konpwomi an ye. Konpwomi an di ke mwen pa ka rezoud pwoblèm nan pou kont mwen, m pral gade si m a jwenn en, de, twa, kat, dis, ven moun ki vle mete ansanm avèk mwen pou nou rezoud pwoblèm nan. Konpwomi an vle di tou konsansis. Paske, si m rekonèt m pa ka rezoud li pou kont mwen, Enben, fòk mwen lache priz yon kote pou m bay yon lòt viktwa yon kote. Mwen menm mwen parèt m pèdi yon kote, men an reyalite nou tou de vin genyen paske nou fè yon konpwomi. E nou di yon konpwomi istorik. Sa sa ta vle di pou mwen? E se sa k pi enpòtan pou mwen menm Clarens Jean la k ap pale avèk ou la a. Yon konpwomi kapab yon konpwomi pèsonèl ke m fè avèk yon zanmi, avèk yon moun, avèk yon konesans, pou yon rezon pirman prive. Men la se listwa pou nou gade. Ou sot di l talè a la, m t ap tan yo nan kòmansman an. Li pa posib pou chak senk an, chak dizan pou nou oblije swa nou gen twoup ki debake pou kont yo oubyen nou fè apèl a yo menm oubyen yo gade nou yo di nou sa n ap pase nan peyi Dayiti a pa bon la a, bann voye vin ede yo. Nou tankou dè envalid, dè moun ki enkapab de pran tèt yo an chaj, donk fò nou toujou gen dè moun swa. kòm de titè k ap vin pran desizyon nan plas nou, swa kòm de bon samariten ki pote tèt yo kòm bon samariten pou yo vin ede ti peyi sa k ap soufri, kote moun ap mouri, kote moun malad, moun pa ka manje. Men, ki lè nou menm n ap pran dwa granmoun nou pou n ap pran responsablite nou? Donk, nou di nou bezwen yon konpwomi istorik. Konpwomi istorik la vle di tout bagay. Li vle di ke pa gen eksklizyon nan pale ak moun. M kab pale avèk tout moun. Donk, pou m retounen sou inisyal kesyon w lan, èske sa vle di avèk Ariel ou san Ariel? Mwen pa ka jodi a ba w repons lan, men mwen mwen panse ke sou nou rezon konpwomi, kwen n ka rankontre Ariel, nou chita avèk Ariel, nou pale avèk li. Donk nan pale avèk li a pa vle di ke se avè l nou ye pou vin chèche yon pòs nan men l. Sa pa vle di tou moun rale l met deyò nan plas li a. Mwen vin diskite avèk li de peyi a. E sa a, m ap pwofite di, ou sonje an fevriye 2020 sou Radyo Mega, gen de zòm politik ki pase men pran m, yo joure m, pou yo di Carine Sonas sesi sela, paske m te di yo men mesye, Si moun voulè ta pale a yon prezidan ki et o pouvwa, voulè pale demokrat, ki sa demokrasi a ye menm? Prezidan nan palè a, se li kap dirije, ko renmen l ko pa renmen l, se li menm ki la, se li kap resevwa onè militè, se li kap siyen pou peyi a, se li kap deplase avèk kontenjan sekirite l. Men, si gen yon kriz nan peyi a, an nou al rankontre l, an nou diskite avèk li. Si sa te fèt, gen anpil evenman malere ke nou konn nan peyi a nou pa ta konnen l. Mwen menm mwen tire leson de li menm, mwen panse anpil lòt kamarad la yo tire leson de sa, jodi a nou di, Fò nou pale e fò nou pati a la rechèch d'un compromis historique pour sauver la nation. Se pa pou yon nèg vin pran pòs, se pa pou yon nèg al chèche rale moun mete, retire kò mete pam. Wi men konpromi an, konpromi yo gen sa tou Clarens. Premye bagay yap ofri nou se sa. Wi men ou gen dwa ofri m pa aksepte l, se pa yon pwoblèm non ke ofri. M te gentan vin lakay ou epi ou di m sa monchè gade yon tas kafe oubyen yon manje, m di w monchè m pa bezwen. Se pa sa m vin chèche. M vin chèche amitye ou, m vin chèche gen yon bon relasyon avèk ou, m vin chèche gen yon bon vwazinaj avèk ou. Ou ka toujou ofri yon moun, men fò moun nan konn kisa l vle, ki objektif li. Objektif nou nan gwoup sa a, e se sa n ap eseye konsolide, n ap eseye repete l chak jou antre nou menm, mesye nou pa la pou n al chèche pòs, nou la pou n al chèche nou sòti de kriz. nan yon konpwomi e pou konpwomi an benefik a tout peyi a. Gen de moun ki di tèt nou la jan sitiyasyon an ye la bon nou fè tout sa n konnen la pou n jete Ariel nou pa kapab nou oblije konpoze avè l. Eske se le sans de konpwomi sa w ap pale? Ekoute, m ta renmen di dabò ke se Ariel nan pozisyon li a Doktè Ariel Henry Si nou te yon peyi nòmal, li jete tèt li pou kont li. Paske li fè 1 an, 2 mwa, 3, 4 mwa de jesyon ki pa bay okenn rezilta. Si nou te yon sistèm demokratik, ou ta kapab imajine w ke palman ta entèpele l e li ta pran yon vòt de sansi. Klè? Men, nou nan sitiyasyon de non dwa total nan peyi a, absans konstitisyonèl, vid jiridik vid konstitisyonèl. Vwasi un homme ki est au pouvoir, pa yon kout ziklè l kale, e men l la a, ou pa ka retire l. Bon, evidamman, n ap fè dè konsiderasyon dòd politik entènasyonal, etranjè, pou wè ki yès ki kenbe l la. Men an reyèl de pa li menm, li jete tèt li pou kont li, paske li inefikas sou pouvwa a, depi un an sitiyasyon dèsekirite a vin pi grav nan peyi a. E si nou fè yon bak pou nou wè antre jen 2021 e jen 2022, jen 2021 ou te genyen mesye ki te pran matisan yo bloke l la yo, men ant jen 2022 kounye a la pou rive septanm, oktòb kote nou ye la, gade sa k ap pase keseswa nan Laboul, nan Tomasen, nan Pèlren, prèske rive la nan Babou, nan Petyonvil, gade sa k ap pase Kwadèboukè, gade sa k ap pase Kanaran, enben ou wè ke. genyen yon degradasyon de la sitiyasyon. Kiyès ki responsab? Moun ki sou pouvwa. Donk, se yon nòt negatif pou mwen, Maryèn Jipè Pèdi. Mentnan, se pa paske nou bezwen al sove le sòlda Ryan tankou Titine nan di ki fè ou pral rankontre avèk li. Se Ayiti pou nou gade. Se Ayiti pou nou sove. Ayiti jodi a nan yon sitiyasyon ou pèsòn pa kapab viv, Gayus ak Yvon Journaliste yo toujou la, se le moman pou m prezante Sè Katil ankò bay Roberson Lacoste, chak fwa ke m gen okazyon pale kont el, son konfrè, mwen sansib a sa, mwen se jounalis ke m toujou tou. Donk, yon moun pa konnen ki kote w ap soti, ki lè w ap antre, èske w ap antre, kijan w ap antre, donk li pa posib. Degradasyon sitiyasyon fè ke Ariel pou kont li, li te deja jete tèt. Mentnan, il fo ke les aktè politik, les aktè sosyo, les aktè serye sou le plan ekonomik, politik e sosyal fò yo wè ki sa nou kapab fè ansanm pou ke nou jwenn konpwomi sa pou nou ofri peyi a yon lòt altènativ. Gen de moun ki di le fèt menm Ariel Henry mande Konsèy Sekirite Nasyonzini an pou l voye 2 band etranjè la, se yon krim de haute trahison. E si sa ta rive sou tab la nan deba a, ou di monchè yon nèg ki komèt yon bagay konsa, pa posib pou m ta nan fè ti kwakseswa avè l. Ki sa w t ap reponn? Ben, si w pa, si w pa vle chita avèk li, w ap kite l toujou nan pozisyon l lan avèk tout sa l fè d'ilegal e l ap kontinye fè plis bagay ilegal toujou. Ou pa pale avèk li. Piske m di w, m te pran dosye w di talè a la a. Konbyen fwa nou wè manifestasyon fèt nan lari a pou voye ale epi moun nan ret nan menm plas la? Fò n chanje estrateji. Yon batay politik pa ka fèt yon sèl fason. Batay politik la ou ka eseye teren an, teren an pa mache kounye a ou eseye la diplomasi. Diplomasi a nan sans sa se al pale, al rankontre moun, al rankontre moun ki konn moun ke w bezwen e pale avèk li a jiskaske w rive a objektif ke w ap chèche a. Toussaint Louverture te aprann nou sa. Fò nou menm aktè politik nou retounen nan listwa nou pou n wè, e nan listwa di monn tou, kòman chak fwa de lidè ekstrèmman entèlijan fè sa. Nelson Mandela fè l. Nelson Mandela se te nan lari wi l te ye, l ap manifeste, poze bonm avèk Afrikanèz yo pou l te ka wè kòman l ta ka jete rejim apartheid ki te gen nan Afrik di Sid la wi. Li pa reyisi ladan l. Li pa reyisi mete l nan prizon. Anben, lè l sòti, li di, en en, m pa kab rekòmanse nan menm bagay la ankò, ban m fè lòt estrateji. Ban m antre nan politik la, m a fè ke kounye a la, Kongrè Nasyonal Afriken fè yon mouvman avèk mwen, m a vin prezidan. E malgre tou, li vin prezidan, li pa di, Foure misye nan prizon tou pou mwen non, paske li te mete m nan prizon. Non, li di, Non, ann gade n kòman nou kapab dirije peyi a ansanm. Enben, li ofri sa l ofri Afrik di Sid jounen jodi a la. Li salopri a limanite kòm egzanp de moun ki konn fè depasman de swa. Gen bagay la nou bezwen aprann an Ayiti a, fè depasman de enterè pa nou, de enterè gwoup nou pou nou vize yon bagay ki pi gran pase nou, ki pi wo pase nou, ki nan yon dimansyon siperyè ki listwa. Donk, wi, ou pa ka fè anyen avèk Ariel, Ariel pa bon, menm jan Yo te dil pou jovenel tou men ann al chita pale avek li ann al demontrel pa a plis b kote peyi a ye a la al pa bon e ke si li il est un irritant si li menm il est un obstacle a l'avancement de ce peyi e ben mesye premye minis mwen kwè ke pi bel jès ou ta kapab fè pou peyi ou si w renmen ayiti e ke w gen paspò ayisyen nan pòs ou se di jòf la ma demisyon e m anvi pran parantèz sa pou moun kap tande yo konprann pa gen ankenn lachte nan demisyon. Pa gen ankenn dezonè nan demisyon. Okontrè, gen lonè nan demisyon. Madam Louise S. Truss, ann Angletè, nonmen Premye Minis apre demisyon Boris Johnson. Sof pa m, tout moun kontan gen yon fanm nan Premye Minis. Li antre, li kòmanse pran de mezi, li kòmanse fè planifikasyon pou l gouvène, li di, Hum! M wè gen anpil opozisyon kap monte kont mwen la, gon seri de mezi sim pran yo, m pral lage peyim nan kriz, 44 jou aprè yo ofri demisyon la peyi a li retire kòl. Quel bel geste! Mwen m anvi wè ayisyen fè jès sa, m anvi wè 2 minis nan gouvènman sa ki la di tèt yo non, m paka ret la ankò, pa gen solidarite gouvènmantal la ankò, peyi a ap kraze, m pa kabap kite pèp mwen ap soufri konsa epi pou m nan yon pòs de ministre e anyen pap mache nan peyi a. Depi nan kilòt premye minis Antony menm gen dimansyon siperyè sa pou li tèt li, piske m pa ka reyisi nan sa, mwen eseye, mwen goumen pou m fè l, mwen pa kapab, ban m depase enterè pèsonèl mwen, ban m di, mesye, èske ansanm nou kapab jwenn yon solisyon ki p ap kreye pwoblèm pou yon sòti san kas, san pwoblèm ki fèt, enben mwen fè l, an n fè l ansanm, pou nou pèmèt ke peyi a pa tonbe nan tchouboum li pi fon ke kote li ye a. Bon, gon delegasyon kanadyèn ki sou teritwa la a, k vin evalye, vin gade, pale a de moun, pou omwen yo gade kisa yo ka fè. Ou gen envitasyon pou rankontre yo? Mwen pa gen envitasyon pèsonèl, men gwoup ke m ladan l lan, m konnen ke yo rankontre avèk, avèk delegasyon sa a, paske lè delegasyon, se yon delegasyon dekspè ki vini. Yo bezwen rankontre dè ekspè. Mwen m pa ekspè nan la militè, ni nan la de gè, nan geriya ou kwakseswa. Donk yo envite dè moun ki gen ekspètiz nan kesyon sa a pou yo tande yo, yo pale avèk yo e nou wè ke gon preparasyon ki ankou. E se la wi pou nou pa jwe avèk desten peyi a twòp, pou nou pran trèz o serye sa k ap prepare a la. E ke si m kapab ofri yon altènativ kote m ta kapab di. e bagay yo kapab fèt yon fason pou pa gen anpil viktim kolateral, pou ke peyi a pa dezonore twòp, m panse l ta bon. E an sela, Romanes, piske n ap fè listwa, mwen menm, politik pou mwen se pa fè politik di kotidyen ojolejo. Mwen fè politik, wi o kotidyen, paske fò w pale, fò w rankontre moun, fò w reyaji sou laktyalite, fò w fè sosyal lè w kapab, Mwen mèt fè listwa an regadan le pase e an me pwojetan sur l'avenir. Mwen gade, mwen gen 3 egzanp ke m ta renmen pataje avèk ou nan Booster maten an la pou moun konprann ke akwoche w o pouvwa a pa vle di ankenn anyen. Anpil fwa moun pa sonje ke san m pa pral fè ankenn lwanj politik, se pa yon jijman politik m ap pote sou gouvèneman. Men, anpil fwa moun pa sonje ke Posklas menm te demisyone, l demisyone kòm jeneral prezidan. Li te jeneral, li te prezidan an 1988, men lòske peyi a kòmanse manifeste, moun yo di yo pa bezwen l ankò fòk li ale, mwen sonje le 9, e padon, le 8 mas 1988, apre yon entèvyou avèk Pwosper Avril nan Palè Nasyonal Dayiti. Mwen di jeneral, y a bokou de manifestasyon nan lari a kounye a la. Moun y ap mande pou ale. E moun yo di y ap kontinye manifeste. Eske tout bon si moun yo pran lari plis toujou, yo gen dwa ale ou pa ale? Misye di wi, m ap demisyone si yo fè l. Ebyen monchè, la semèn ki swiv, popilasyon Pòtoprens, tout kote, Tigwav, pran lari, Pwosper Lavil demisyone. Efektivman, listwa ap reteni sa a wi. Misye retire kò l, li di a, pèp la pa vle m ankò, mwen menm m ale. e se sa k te mennen Madan Trouillot vin sou pouvwa a. An n pran dezyèm egzanp ankò, misye pran egzanp etranje t ale a, la pran egzanp ayisyen tou. Men, Duvalier, gen anpil moun ki panse Duvalier se leve l te leve paske te gen manifestasyon, li foup, li kouri l ale l sove. Non! Duvalier dayè, li te gen lodas. pou di pou evite andenn san nan mon peyi mwen demisyone. Radio mega. M pa wè sou pwoblèm nan. Se yon kou politik li fè entelijan. Li wè l pral tonbe. Li wè popilasyon an pa vle l. Li fè l tounen 31 janvye li di li ap pi rèd ankò ke makak. 31 septanm si w vle, pou tèlman w ap elaji gwoup la, pou kab dirije ak tout moun, pou ekilibre leta, pou ekilibre gouvènman an, pou moun gen konsyans ke leta ke w nan tèt li a, li pa kont li. Ou pa pral prepare yon kou kont li. Donk ou ladan l ansanm avèk yo si w vle pou l dirije. Non pa pou pataje kwakeseswa non men pou omwen gen ekilib la. E Romanès. Efò a fèt malerezman, mwen menm depi 2 mwa m temwen de va e vyen kap fèt avèk moun ki prete yo a yon sòt de medyasyon, de fasilitasyon, kap pote nòt ale a dwat a goch, kap pote pwojè de solisyon a dwat a goch chak fwa ou ekri l yon jan, yo redije l yon lòt jan epi fè ke tan ap pase jiskaske finalman se mande mande e se sa ki eksplike jodi a ekspè kanadyen yo sou teren nou an la a. Paske nou pa ka rezoud pwoblèm nou pou kont nou. Ou panse yap vin rezoud li li menm, yo menm? Paske ou rann ou kont ke Lèzetazini ap bay presyon la. Pandan ekspè Kanadyen yo la a, ekspè yo la men Blinken menm kite Lèzetazini l ale Kanada al ba l presyon, al mande kisa nap fè. Ou panse depi 20 tan, 25, 30 an yo la a, yo gen pwoblèm pou yo rezoud pou nou? Yo pa janm rezoud pwoblèm pou nou non. Nou konn sa. Men nou fè apèl a yo menm. Se pa premye minis lan ki ekri bagay avèk konsèy de minis li e soti nan monitè li rele yo. Bon rezilta ou konn nou pral jwenn la de serye? Wi nou pral jwenn yon rezilta trè ponktyèl. Se ta di ke si blan an debake la, li nan lari a la, elikoptè, l ap konfwonte gang yo, E mwen menm m ta swete ke sa se avèk polis nasyonal la ke l fè l, pou l ranfòse polis nasyonal la. Pou l pa vini antanke fòs dokipasyon ou dentèvansyon paske ayisyen trè sansib a sa e m konprann li men ayisyen bezwen an menm tan tou sekirite pou yo kab sikile, pou yo kab ap voye timoun lekòl, pou pa gen kè kase, pou pa gen kidnapin, ti bagay ki la a. Enben, pou l ap vini ponktyèlman l ap fè yon travay k ap bay rezilta sou yon mwa, sou de mwa, sou twa mwa, sou si mwa, menm si l te rete la pandan 15 zan tankou minis la te rete, Ou wè lèl vire dol ale lap tounen nan menm problèm ni si nou menm ayisyen nou pa pran leson de listwa sa yo sa yo san sa yo epi youn nan rezon fèm mte di sou radyo omega mte dil mte envite yon jou mwen di mesye fò nou pa konpòte kò nou de tèl sòt ke nou fè 2022 sanble ak 2004 sa vle di mwen kenbe pozisyon rèd kwen fè pa. Li fè jiskase se blan li ye. Radio Mega. Jodi a li prèske inevitab ke blan vini, li swetab menm pou sèten moun ke blan vini paske moun yo pa ka respire, yo pa ka soti, y ap kidnape moun apat agoch, timoun gen 2 mwa pa ka al lekòl e lavil la okipe pa dè gang ame, tout moun oripile, tout moun degoute de sa y ap gade a la a. Donk fòk gon solisyon ki jwenn a sa a e ilè klè. ke manke volonte politik bò kote ayisyen yo, manke mwayen teknik e mwayen ekipman bò kote lapolis la e fòs lame a pou fè travay sa a. Donk, lè fòs entènasyonal ki ka vini an, e le Kanada se li menm ki parèt an premye plan, si yo kapab bay nou soulajman la a, enben, n ap di li pa mal. Sepandan, fòk nou panse toudswit a rekonstitiye lèzenstitisyon de Leta. Pou ke la polis a son vrè polis ke li ke li ekipe, ke li fòme, ke yo netwaye l pou retire move grenn anndan l. Ke lame a son vrè lame ke li ye ki kapab la pou defann tèritwa a an ka de katastwòf, fò l defann fwontyè nou yo. Il fo ke nou remete kanpe enstitisyon demokratik, politik yo pou ke peyi a mache tankou yon peyi nòmal. La Repiblik Dominikèn te fè jefò sa a lè l te atenn yon konpwomi an 1995. Avèk gwo kriz yo te genyen lakay yo tou, men nou menm Ayisyen, nou kapab tou. E fòk se ògèy sa a, mwen santi ke gon evèy de konsyans, gon revèy de konsyans k ap fèt, ilfo ke nou ankouraje li pou ke, e sitou veye, veye, veye Clarens ki ap pale avèk ou la a, pou Clarens pa pral pran okenn pòs, se pa pòs Clarens y al dèyè la a. Li pa gen pòs minis. Nou ka mande Ariel Henry pou l ba peyi a yon bourad dlo ann pandan ke l demisyone. Wi Ariel map mande, men mande l sa piblikman, Ariel dwe ale menm. Ebyen wi, donk se yon bourad lap bay peyi a. Men menm kote nou ye a la tou se yon bourad lap bay peyi a. Mwen menm mwen ta renmen bay peyi a yon bourad lè gen eleksyon, m al nan eleksyon si pèp la di m vote w wi map bay peyi a yon bourad nan sans sa. Donk m pa bezwen al nan bourad tankou m ta pral bezwen al nan pote bourad ke nan gouvènman. Moun kap di voye ale depi ou voye entèl ale mwen menm map vin pran plas la se mwen kap vin sesi non se pa konsa mwen. Trè byen. Kouman w panse Kanada ka vin ba nou yon solisyon la a e ke leta ayisyen selon sa Elbé di e manm gouvènman di nou kòmande 12 milyon dola materyèl nan men yo vin a 3 ti blende la a menm pwoblèm yo genyen la a epi w panse Kanada ap vin la pou vin rezoud pwoblèm pou nou pandan ke materyèl nou mande achte nan men yo Yo pa ka delivre nou li pou nou menm nou batay? Se yon bèl kesyon men m pral di yon bagay men m ap ekskize m o depa oprè de enstitisyon polisyè la. Tankou m ap di yon bagay tou pa antisipasyon pa pa pa antisipasyon men presedamman avan m pale de enstitisyon lapolis la m ap di yon bagay pou m ekskize m oprè de enstitisyon relijyez ke legliz episkopal. si yo kenbe de prèt, de moun ki nan legliz episkopal k ap plante konntenè ki gen zam ladan yo, nou pa kab kondane tout legliz episkopal la. N ap kondane moun ki fè bagay sa a, pwobableman a lensu dòt moun. Yo sal tout enstitisyon an paske yo fè de betiz pou de objektif ke ou pa menm ka konprann, ou pa ka eksplike pou legliz episkopal. Sovè dam! Kounye a l vin tiye yon zòm. Bon. Radio An retire sou lapolis la. Lapolis la gen yon pwoblèm de efektif. Lapolis la gen yon pwoblèm de kredibilite. Lapolis la gen yon pwoblèm de, kòm ta kapab di la, motivasyon. Lapolis la gen yon pwoblèm de sekirite pèsonèl pou yo menm. Gade sa k te pase 12 mas 2020 nan Vilaj. Yo mete polis la nan sitiyasyon pou jisteman jodi a la pou lè w gade polis la ou pa ka fè l konfyans. Lontan lè moun wè yon polisye nan lari, m sonje m te di bagay sa piblikman, lapolis te dwe a limaj de kòmandan an chèf li a, de moun ki direktè jeneral li a pou fè l konfyans. Li elegan nan lari a, li mache byen, li mache pwòp e malerezman jodi a polis la nan yon eta pou il fo repanse polis la. Donk mentnan m konprann. E sa m ap di w la la, m pa ka di plis ke li menm, m konprann retisans ki genyen a yon sèten nivo pou yo di, hum! Bay lapolis la tout zam sa yo, sa yo pral fè avèk yo? Èske pa gen zam sa yo ki pral tonbe nan men gang? E m ap di w, m ap ba w sitasyon ladan si w vle. Madam McCormick, ki se depite ayisyen Ozetazini, Se te yon konvèsasyon avèk yon gwoup moun politik ki te ladan l. Li di yo remake, Lèzetazini remake, gen nan zam ke yo konfye a lapolis la ki konn tonbe nan men gang. E se pa yon fè nouvo. Ou sonje lafè Ritani. Vwala. Donk, nou bezwen retwouve konfyans anndan polis la. Nou bezwen netwaye polis la de move grenn ki ladan l lan yo pou ke polis la kapab. M pral m pral esplike w yon bagay. Ou wè sa k ap rive nou an la a, li pa rive nou sèlman li pa rive nou sèlman nan lapolis. Li rive nou nan finans nou. Lè n ap mande èd finansyè a peyi etranje yo, sa rele èd bidjetè la, yo voye ekspè yo vin kontwole l pou nou paske yo di pa fè nou konfyans. Gen moun ki nan ministè yo pral pran l, boufle l nan pòch yo, detounen l pran l lakay yo avè l. ki pa pral itilize zam poul bay gang pou vire zam nan kont pwòp sitwayen parèy li, se yon ak de wot trayizon li ye tou wi. Ou konn sa map di la Clarens? Map di map pale ak Clarens, yon nèg ki gen lide oubyen kap kandida a la prezidans, wi Clarens Renois rive prezidan epi li di monchè wè nèg sa yo, gen yon nèg ki rele Vladimir Cherubin li tire gaz anpil, gen papa gaz, gen Ronald, gen kòmandan Reginald pouvwa ap bay lajan la a, e ke menm moun sa yo nap kritike la epi pouvwa w la vin itilize yo menm. Sa se yon de bagay ki pase lan 30 dènyè ane, pati 70 dènyè ane de pouvwa depi sou Divalye jiska Jovenel. Se la de itilize gwoup ame paske tou sepleman gen move opozisyon nan peyi a. Mwen mwen se ke nou gen kilti politik, yon kilti demokratik nou dwe fè, yon lekòl demokratik nou dwe fè avèk moun ki nan politik yo. E m ap pran Union kòm egzanp ladan li, men mwen sèten gen lòt pati politik tou, m pa la pou m fè piblisite pou yo, m pa p lonmen non yo, men ki fè politik avèk agiman, ki fè politik avèk konviksyon e ki pa genyen gwoup ame avèk yo. Mwen panse se sa pou n kiltive nan peyi a. Se pou nou bani sa, bani lè zam nan lè eleksyon, nan lè pouvwa. Depi yon nèg pral nan eleksyon fòl gon gwoup moun ame avèk li, fòl parèt yon kote. Map baw yon anekdòt Oranès. Mwen leve o Kap Ayisyen nan kanpay elektoral, mwen avèk yon gwoup etidyan nou antre nan mache nan ri 18 la. Yon jean sou mwen, yon tenis nan pyem, yon mayo sou mwen, Mwen antre avèk gwoup etidyan, nou di moun yo, Eskize nou, nou vin nan fè kanpay, nou vin kote nou la a, nou konnen nou nan travay, nou pa vin deranje nou, men nou ta renmen pran yon ti di minit pou nou pale avèk nou, pou nou eksplike nou ki pwojè nou wè pou Ayiti, ki jan nou wè Ayiti. Ou konnen gen moun ki parèt bò kote nou di, Se vre, misye kandida? O! Apa pa gen sekirite avè l? Sa l ye? Lè lòt kandida yo vin la a. Yo benyen vil la an pousyè. Yo vin avèk yon seri de moun abiye an nwa, linèt nwa, gwo zam fon fwa kenbe nan men yo. Anpil ti mayo nan tèt yo, nan figi yo. Se, vwala. Se sa kandida a. E moun ki dèyè l la, ou pa konnen kiyès li ye. Li pa lapolis. Se gang li avèk li, eksetera. Li pa bon. M ap ba w yon dezyèm repwòch ke mwen menm mwen te fè ditan de vivan Prezidan Jovenel Moïse. Prezidan Jovenel Moïse.